vle di nan peyi donk nou wè polisye yo mete bwa kaze malgre Bonjou bonswa sa depan de lè ou pral gade videyo sa e jan ke m toujou di l se ap toujou yon plezi pou mwen pou m vin pataje ansanm avèk ou Tout sa kap fè aktyalite nan peyi Dayiti. Pou w pa rate okenn nan videyo nou yo, se pwofite abòne kounya la menm si w potko fè sa, e pa bliye aktive siy klòch notifikasyon an pou w kapab resevwa yon notifikasyon de chak videyo ke nou poste sou chanèl la. Deja nou di mèsi ak tout moun ki deja abòne, mèsi avèk ou menm ki pral fè sa kounya la menm, paske m konnen w entèlijan ou pap vle pèdi pwochèn videyo nou yo. San pale anpil, san pèdi tan, Ann antre nan detay pou video jodi. Polisye yo pa reyaji pa rapò a sa kap fèt nan èpòt la. Donk, responsab yo, yo enpuisan devan sa kap rive a. Se byen malere. Donk, nou konn ki sa èpòt vle di nan peyi. Donk, nou wè polisye yo mete bwa kaze malgre. Donk la nou nan ayopò Toussaint Louverture pa rapò ak mouvman leve kanpe polisye yo. Anpil aktivite yo menm yo kanpe. Medam mesye nou ka wèl sa se ayewopò Toussaint Louverture men pa rapò avèk mouvman polisye yo nan lari a depi sou lari a antre èpòt la tout aktivite paralize. Donk menm anndan èpòt la la tout aktivite yo sanse paralize medam mesye. Donk se konsa sa ye la tout vòl yo sanse cancel paske mouvman yo. pratikman paralize tout aktivite jan nou ka wè l la. Jan nou ka konstate la medam mesye sa se arive èpòt tousen louvèti e nou konnen mouvman leve kanpe yo paralize tout aktivite yo e nou ka wèl gen la fume kap leve e deyase kawoutchou polisye yo menm yap boule nan zòn sa sa se arive ya. Donk nou ka wè jan tout anplwaye èpòt yo menm yo kanpe la, yo pa gen travay. Enben, moun pa vwayaje jodi a. Eske se vòl yo ki cancel sou Ayiti pou jodi a? Enben, tout aktivite sanse paralize. Enben, polisye yo menm, yo bloke tout aktivite. Donk pa vrèman gen vwayaj ki fèt nan arive èpòt Toussaint Louverture, medam mesye, jan nou ka konstate l la a. Men sitiyasyon li anpleman konplike pou moun ki te gen rantre, ki te gen pou rantre nan peyi a nan dènye jou sa yo, enben sitiyasyon an li menm li pral konplike pou yo paske aktivite yo vrèman, vrèman paralize nan peyi Dayiti. Se konsa sa ye nan ayewopò Tousen Louvèti. Sa se antre èpòt la mèdam mèsyè. Bloke, paralize, tout vòl yo kansèl. Antre èpòt, ayopò Toussaint Louverture. E kote ke mouvman paralize tout èpòt la. Kèlke swa moun ki te gen vòl pou antre ou byen kite peyi a jodi, jedi 26 janvye a. Anben malerezman, la di moun nan. Ou pap gen aksè pou antre ekòp la paske polisye yo ki nan lari a yo konplètman paralize tout zòn sa yo medam mesye. Tout zòn èpòt la paralize janm ka wèl la. Donk se konsa bagay la ye se sèlman kèk moun a pye avèk kèk moun sou moto ki gen aksè rive èpòt la. Nou konnen sa sa reprezante yon èpòt nan yon peyi se la ki Pèmèt tout moun ki vle antre oubyen kite peyi a yo menm yo fè. Donk gade polisye yo la ki ap sekirize espas la men podyab yo pa ka anpeche lòt polisye yo menm yo bloke espas la. Nou pral pèmèt tou e viv gade kòman èpòt la li menm li ye. Eske gen aktivite k ap fonksyone kanmenm. Nou pral fè koupye pou nou gade kòman sa ye pou nou fè w viv kòman. Mesye, ou ka remake sa, ou ka remake sa wè, popilasyon avè nou, e nou menm nou avè yo tou. E ou menm an tanke polisye, eske ou panse nou, la polis la ka kwape fenomèn ensekirite a vreman? Nou kapab kwape l, nou kab kwape l, se paske wogade yo nan la polis la, map tou lanse sa pou yo. Fanm yo menm yo pa gen oken moun yo rete avè yo ke Ariel avèk Jezikri. Yo pa vle ba nou minisyon pou nou konbat bandi yo, nou menm n ap fè l nan Francoval. Men nou panse depi n te jwenn minisyon, akonpanyeman e volonte politik nou t ap kwape bandi. Bay minisyon, bay tout bagay w ap wè si fenomèn bandi a nou pa kwape l. Delma gade moun yo. Zara la men, figi bande, tout kagoule, moto, y ap boule kawoutchou. Yo paralize tout aktivite nan Delma a la. Donk yo pa vle nou filme, men se avèk anpil entèlijans ke n ap pèmèt ou gen yon ide de sa k ap pase nan lari Pòtoprens. Donk sitiyasyon an li menm li ekstrèmeman tand o nivo de Delma, Kafou Ayopò, wout Ayopò, yo sot kay Premye Minis lan. Li make twòp san polisye koule, nou pa kapab ankò. Donk, jodi a se an siy de solidarite pou ou atè a avè ou avèk pankat sa. Bon, nou salye tout oditè, tout telespektatè. Ebyen, jodi a, antan ke sitwayen ayisyen, non pa mwen se Kivens Vilfort, mwen pa polisye, mwen se yon pwofesè lekòl, men lè n gade kòman polisye ap tonbe, kòman san polisye ap koule, Ane 2023 apèn kòmanse pou nou wè plis ke yon dizèn polisye gen tan tonbe, sa fè nou mal kòm sitwayen, se sak fè ke nou fè solidarite avèk polisye yo pou nou di non avèk sa kap pase e nou mande tout pèp ayisyen pou pran soulèvman jeneral pou kapab solidarize yo avèk polisye yo pou di non e nou mande Ariel Henry kòm premye minis, kòm chèf CSPN e nou mande direktè jeneral pran Elbe avèk tout lòt responsab nan lapolis la pou yo kapab bay polisye yo akonpanyeman, ba yo materyèl, ba yo bon tretman paske nou konstate ke polisye yo ap sibi movè tretman. Ebyen, nou mande se pou polisye yo gen mwayen pou yo travay, se pa sou fòs etranjè pou nou konte pou vin mete sekirite e nou pwofite pou nou di aba ensekirite, aba kidnaping, Ayiti se pou nou li ye, se nou menm ki pou batay pou sa chanje. Nou mande tout popilasyon an leve kanpe avèk polisye yo. Pou nou di non avèk sa kap pase. Nan nivo bandi yo ame la epi yo anpil nan tout peyi ou panse la polis la ka rezoud pwoblèm nan? Mon chè se volonte ki pa gen. Le jou gen volonte tout bagay ap regle. Le jou gen volonte kòman ou imajine yon polisye pral nan misyon li pa menm gen li pa menm gen minisyon nan menl. Li pa menm gen katouch li pa menm gen zam. Kòman ou imajine wap planifye yon yon entèvansyon ou pa menm gen ranfò polisye ap rele ranfò ou pa menm ka voye ranfò. Pa gen volonte e se sa k fè ke nou mande tout wo kad nan lapolis la pou kapab chita pou wè nan ki mezi yo kapab akonpanye polisye yo e yn fwa pou tout pou kapab gen sekirite nan peyi a ankò aba ensekirite aba kidnaping. Mèsi. Sa se te yon pwofesè lekòl, li menm ki vin pote solidarite l ak mouvman polisye yo ap fè, kote li kwè ke enben polisye yo yo menm yo kapab travay si toutfwa. Prezans mwen nan lavi a kòm sitwayen ayisyen, non pa mwen se Evens Belfort, kòm mwen te di w deja, mwen se yon pwofesè distwa. Enben, lè nou gade sa k ap pase, kòman san polisye ap koule, ane 2023 a apèn kòmanse pou nou wè kòman polisye ap mouri, nou menm kòm sitwayen, nou vin pote solidarite nou avèk polisye yo pou nou di non avèk sa k ap pase, non a ensekirite, non a kidnaping. E nou mande Ariel Henry kòm premye ministre, le chef de CSPN, answit minis enteryè, nou mande direktè Frantz Elbé direktè lapolis la, avèk tout wo kad nan lapolis la pou kapab bay polisye yo bon akonpanyeman, ba yo bon materyèl pou yo kapab fè travay yo, paske objektif polisye yo se pwoteje e sèvi yo. Se sa k fè ke nou menm kòm sitwayen ayisyen, nou di ke polisye yo se pitit nou, polisye yo se frè nou, polisye yo se zanmi nou. E mwen se yon politològ. Mwen lisanse an syans politik. Mwen gen prè de 10 an de mapanse de istwa e filozofi. Donk sitiyasyon sa yo revòlte w, se sa k fè w pran lajan? Sitiyasyon revòlte mwen e mwen mande tout pwofesè lekòl, tout paran, tout elèv, tout popilasyon, tout pèp ayisyen an, yon fwa pou tout, leve kanpe, nou pa ka rete ap dòmi nan somèy nou, paske nou tout jounen jodi a la. Enben nou sible nou tout jounen jodi a la a, enben sa kapab rive nou, lè nou nan lari nou nou soti nou pa konn si nap rantre, se pou sa nou mande tout moun leve kanpe pou nou di aba ensekirite, aba kidnaping e se pou Ariel chèf CSPN di yon mo, se pou ho kad lapolis la kapab chita pou kapab bay yon lòt tretman e nou mande refòm anndan enstitisyon polisyè la. Mèsi. Pou nou nan lari a jodi a se yon. Mouvman leve kanpe se polisye yo kap fèl e eksplike nou rezon k fò la. Rezon an, jodi a nou menm nou santi nou revolte, sa fè nou mal fason la polis ap mouri. E nou konn plan deja, loske Ariel Henry on peyi gen lame, menm de lè lame a pa efektiv, men gen la polis se sa konstitisyon an rekonèt. Ou fè apèl avèk etranje pou vin okipe nou, se nòmal pou l tiye. Bandi poul pè bandi ap tiye polisye yo se nòmal poul niye polisye yo gade 4 polisye mouri nan komin petyonvil sak disparèt pa konte misye pran avyon l gen kouraj l ale an ajantin pou lal radote e nou menm nap gade yè imaj sa kap pase nan latibonit e nou konnen klè nou te toujou dil se ariel se pouvwa sa menm dayè son pouvwa misye pran sou san son pouvwa kote l asasine yon lòt ki t an fonksyon. Pou li menm li la lap fè san koule poul rete. Nou menm nou pran lari yo jodia se pase ke 1 polisye yo menm 2 lè pakèt nan yo konn fè nou mal nan mouvman pa nou paske yo se e nan pèp la yo sòti nou pa aksepte pou Ariel Henry pouvwa SDP phtk fin asasine Ti grenn polisye nou rete yo. E wap gade etazini ki vin avan yon kesyon viza. Ki met la pou boulvèse moun, pou fè moun bliye sa yo genyen kòm revandikasyon. Se nan sans la nou menm nou pran lari an akote polisye yo pou nou di non, polisye yo pap kapab mouri, Ariel pap kapab fin tiye tout polisye yo. Nou mande depa Ariel Henry, depa tout gouvènman sa an blòk. Sitou moun ki te siyen. Pou mande blan vin antre nan peyi a yon fason jodi a nou wè se sa ki esplike lamò, asasina polisye yo. Nou menm nou kwè nou mande popilasyon an akonpanye chak grenn polisye ki di non yo pa dakò a sa k ap fèt. E nou menm jodi a si yo pa t leve kanpe nou pa t ap rekonèt polisye yo kòm moun. Paske lè yap tiye frè damou wap tande nan voice kòman polisye ap mande sekou komisè a gen zam sere nan machin li plis ke gwo zam 5 gwo zam daso ki pa pote sekou jiskaske polisye yo asasine nou menm nou kwè se twòp atan jodi a pèp la dwe akonpanye polisye a polisye yo nan sa yap mennen kòm batay nan revandikasyon yo e fò yo sonje. Kou yo te gen aksè a ti kat yo gen la, gen moun ki te mouri, gen polisye ki te asasine, gen moun ki revoke, gen moun ki pran prizon. Se nan sans sa a nou menm nou kwè ke fòk yo pa pè sa k ap rive, fòk yo kontinye mobilizasyon jiskaske revandikasyon yo satisfè. Mentnan gen anpil moun ki mete an dout kapasite lapolis la pa rapò ak fòs e gang yo, kantite zam yo genyen e jan yo anpil nan peyi a. Sa w panse yo fè? Ekoute, avan tou fò n aksepte ke leta a mete moral polisye yo trè ba. Yo afekte yo. Yo fè gang yo ap fè lay pou moutre kantite zam e gwosè zam yo genyen. Se pa paske lapolis pa kapab goumen, pa kapab mete lòd nan peyi a. Se paske bandi yo jwenn plis mwayen, yo gen plis katouch. Dèfwa polisye yo gen gwo zam nan men yo tou. Lè w ap gade Boy, w ap gade Simo, Ivo, Swat, yo gen zam, men anpil fwa yo pa gen bal. Bandi yo gen plis bal. E pouvo a se sa l fè. Se nan sans sa nou menm nou di ke moun ki la nan tèt polis la rale kò l, ke politik la lage. e lapolis la pou l kapab fè travay li kòm sa dwa e nou kwè nou menm nou te toujou di l lapolis kapab batay lapolis kapab mete lòd men se moun k ap fè politik yo lè w al gade nan depatman yo moun ki nome moun ki nan tèt lapolis la la se privè se lè moun tankou ansyen senatè nenel kasi èske w panse lapolis la pral kapab travay jan l vle non nou sonje ti magali k ap mete lòd nan pwale doken genyen de nèg ki rele ki di non. bandi sa yo se nèg ki pou fè eleksyon pou yo, donk yo pa gen dwa anmède yo. Se nan sans sa ou wè kounye a moun pa ka travèse. Mwen menm, m gen plis pase ennan la, m pa kapab travèse Malgantye lakay mwen. Sa k pase, e jodi a la, moun pa kapab travèse Kwadèboukè, se bandi k ap fè e defè. E se volonte manifès pouvwa an plas la ak tout lòt òm politik pou mete sa a nan eta l ye la. Polisye yo trè an kolè nan primati Mèdam Mesye Polisye yo an kolè la Yo pran Leona nan mitan lari a la. Donk, se toujou mouvman polisye yo k ap rabosip nan lari Pòtoprens, mèdam, mèsye. N ap pèmèt ou viv kòman deplwayman polisye yo ap fèt jounen jedi a apati mouvman sa yo antame pou pwoteste kont mèdam yo anba yon ti asasine. 10 ladan yo deja mouri, gen 6 ki mouri Lyankou, enben genyen lòt 4 ki mouri nan zòn Petyonvil kote yo t al pote popilasyon an sekou ki te an gran difikilte. Enben, mouvman sa a jounen jodi a l ap rapousuiv nan lari. Mouvman Fantom 509 sa e polisye yo ki la yo menm. Chak kote yo rive, yo pase modòd. Men, poko wè de la yo pran ti kanpe. Sa e mouvman polisye yo. Donk, son mouvman ki paralize tout aktivite nan kapital la. Tout aktivite nan kapital la paralize. Lekòl, biznis, tout antrepriz ki te e... Fimen yo menm, yo tout otobis ki te ouvè yo fèmen pòt yo. Donk, mouvman sa a ki paralize tout aktivite jounen jedi 26 janvye a medam mesye. Yon jounen lekòl ki pèdi, donk timoun yo kontinye ap sot lekòl la ak paran yo, e nou wè anpil tansyon nan lari a, gade kòman y ap kouri, gade kòman y ap kouri pou yo rantre lakay yo, e moto ap vini agoch adwat, yo oblije ap leve timoun yo pou yo mande moto pase, donk sa e yo k ap sot lekòl la, y ap kouri, anpil anpil anpil moun ki sot sou vil la. preske menm revandikasyon men e ki parèt bon se diferans sou diferans lan se mouvman se pou mande e meyè kondisyon pou yo atake bandi yo paske yo gen twòp polisye ki mouri twòp polisye ki blese donk se nan peksyon vil nou e la nan mache peksyon vil kote nan sityasyon an li paralize pa gen okenn mache Sim suivi medam mesye. Mwen kwè se kote yo ka fini a tout volim pa genyen moun ki vin nan mache machann yo pa ouvè e ti biznis yo pa rapò ak mouvman sa ebyen polisye yo yo antame la donk se yon sitiyasyon ki e paralize tout ak Dife nèt nan kapital la, donk se byen domaj, nou wè moun yo ki kontinye ap depeche pou yo antre lakay yo, pa rapò a mouvman Fantom 509 la, nou konnen kisa mouvman sa te fè sou prezidan Jovenel Moïse, e jan polisye yo te trèz agresif anvè biwo leta yo sitou. Donk nou konnen lè sa te gen anpil, anpil, anpil, anpil, anpil soulèvman kont prezidan Jovenel Moïse e Fantom 509 yo te tou pwofite fè gwo mouvman leve kanpe pou egzije yon seri e bagay yo estime ki e nòmal pou yo kapab byen travay. Donk se yon mouvman ki parèt menm jan kote ke men moun yo menm yo e polisye yo sitou yo anklanche mouvman sa a jan nou ka. Konstate la, se moun k ap depeche yo rantre lakay yo. N ap gade jan moun yo ap kouri, anpil anpil tansyon, anpil anpil tansyon nan lari Pòtoprens, sitou nan Petyonvil. N ap gade jan y ap kouri la a, anpil anpil anpil tansyon nan lari Pòtoprens, sitou nan Petyonvil. Ay ti moun kap rantre lekòl, ti moun kap sot lekòl. Yo menm yap degaje yo antre. Sa se moun ki tal travay, kap kite travay yo, kap antre lakay yo la. Donk se yon mouvman leve kanpe ki paralize pratikman epi kapital la. La nou nan Petyonvil, nan mache Petyonvil la la. Anben, sitiyasyon li parèt dejenere. Eske polisye yo menm yap gen gen de koz? Eske yap jwenn satisfaksyon pa rapò ak revandikasyon yo ki se ba yo mwayen sa yo, mete yo an kondisyon pou yo ale fè fas avèk e bandi yo, nou poko konnen men sitiyasyon yo se pa yon sitiyasyon fasil. Mèdam mèsyè, gwo mouvman nan kapital ayisyen nan. Mesye polisye yo aprè yo gen 6 polisye ki mouri nan komin Lyankou ki se youn nan komin ki nan depatman Latibonit. Avan sa yo gen 4 lòt kap glase nan ka nan 4 kadav lòt kap glase nan mòg. Enben polisye yo deside reyalize nan lari Pòtoprens ak divès lòt vil anndan peyi a yon gwo mouvman leve kanpe kote polisye sa yo nou kapab remake yo yap defile. Ak zam nan men sou motosiklèt, kote polisye sa yo menm, yo pran lari a, yo bloke lari a, yo mete de machin an kwa nan lari a, yo sezi kle, yo pran kawoutchou, yo boule, men son gwo mouvman leve kanpe, kote polisye sa yo menm yo antame pou di non ak fason pou lè frè dam yo menm yo rive viktim. Se yon sitiyasyon ki paralize tout ak. Aktivite medam mesye, lekòl ki te gentan ouvè pòt yo, enben paran oblije kouri al pran lekòl e timoun lekòl, te gentan gen bank ki ap fonksyone, enben tout moun oblije rantre lakay yo, nou konnen gen dènye jou sa yo gon kesyon paspò nan sèvis imigrasyon ak emigrasyon, enben tout moun sa yo oblije rantre lakay yo medam mesye, enben lari a son lari ki pratikman blanch jan nap gade l la la. Ebyen polisye yo antame yon lòt mouvman, nou sonje yo te antame yon mouvman konsa ki se te Fantom 509 ki tap fè mouvman sa, ebyen mouvman sa sanble tèt koupe avèk mouvman Fantom 509 la kote polisye yo menm yo antame depi apre asasina nou kapab di 10 polisye, 10 dènye polisye sa yo, 4 ki tonbe nan Petyonvil, 6 ki tonbe nan Liancourt Latibonit. Polisye yo move kou kong apre sak pase a, ebyen yo mande a wo eta e majò nan lapolis la pou ba yo mwayen pou yo fè fas kare ak bandi sa yo ki pa sispann mete dlo nan je yo. Nap mande w rete sou chanèl la pou kontinye abòne, fè zanmi w wè tout sa kap pase nan peyi Dayiti. Fè n konfyans nap pote tout dènye enfòmasyon pou ou mèdam mèsyè. e pa gen machin ki preske fonksyone, e pa gen aktivite ki preske fonksyone, son peyi ki sanse an mòd lòk, nou konnen mouvman sa a sanble tèt koupe a yon mouvman men bondye yo te fè yo, yo te rele l Fantom 509, men donk mouvman sa a sanble konsa, anpil bondye la a yo menm yo pran lari avèk moto oubyen a pye, kote yo menm yo. Yo a zam nan men, ebyen y ap pwoteste pa rapò a sa k rive kamarad yo, pa rapò a sa k rive frè dam yo, ebyen. Donk nou ka remake l genyen yon kòdonatè Fenaco a ki la, genyen plizyè lòt moun ki la nan Kafou 75 lan, jan n ap gade l la mèdam mèsyè, e se Pionel Lazarre. Men koman kapital la reflete jounen jezi a apre. Se polisye kap mache bloke lari pou moun yo. Polisye kap mache bloke lari, bloke bis, plat kawoutchou bis, plat kawoutchou machin. Lari pòtoprens tèt anba, depi aprè polisye yo vin bloke la. Gen 6 ki mouri Lyankou, enben genyen 10 lòt, 4 lòt ki mouri Petyonvil, enben depi lè a gon mouvman ki deklanche nan peyi Dayiti kote jounen jodi a nou leve nou jwenn tout kote bloke, polisye yo kap fè mouvman la a, enben yo bloke tout kote yo pran kle machin, yo bloke tout zòn, kafou a ankò bloke, sa se kamyonèt yo ki nan lari a la a. Sa se bus yo nap gade la medam mesye donk tout kote bloke la la se sa se yon bus yo kwaze nan wout la la e la se yon kamyon dlo kamyon dlo anben ki konn al bay dlo nan katye popilè yo anben tout zòn sa yo sanse bloke e paralize nou pa konnen e kisa yap mande o jis eske Se meyè kondisyon yo pral mande pou pèmèt popilasyon an li menm li konbat fenomèn ensekirite a. Eske se pral yon lòt mouvman ki pral debouche ankò nou poko konnen men sa ki parèt si men tout peyi a leve an mòd lòk jounen jodi a la kote e polisye yo menm yo ankleche yon mouvman pou konfrè yo. Pou frè dam yo yo menm yo genyen ki tonbe. La se yon bis yo kwaze nan wout la la. E jan ap gade la se yon bis yo kwaze nan wout la la. Mande si yo gen yon lòt vizyon, yon lòt altènatif. Si yo gen yon bagay konkrè, si se yon konferans de près ki ap fèt konkrè, pou yo kapab soti nan sa yo ye a. Se enpòtan pou mwen. Jounen jodi a, nou se jedi, nou leve nou wè lari a bloke. Ou menm kòm. Sitwayen, kòman w ap viv sitiyasyon sa a? Nou menm antanke jèn Nazon ki abite Nazon, nou vin pote sipò nou ba polisye ki mouri. Anviwon 17 polisye ki arive tonbe pandan mwa janvye a. Sa fè popilasyon an tris. Popilasyon Nazon an isit an li tris. Nou menm nou pote sipò nou, nou pote tout afeksyon nou a polisye e jounen jodi a w ap gade sou Nazon an. Pa gen anyen kap fonksyone. Pa gen pon, pa gen machin, pa gen moto, pa gen anyen. Si wap gade la ou wè bis la kap bagay la, se se kòm si nou menm nou avangadis, nap veye, nap gade tout sa kap fèt. Nou pa ka gen yon enstitisyon ki se yon enstitisyon ki ta dwe nòb. Jounen jodi a ou wè, jodi a, prèske tout. Enstitisyon devalorize, li pa ka konsa. Nou menm nou vin pote sipò nou, nou vin pote tout apui nou a polisye ki tonbe yo e a enstitisyon polisye a. Nou menm nou ap voye yon mesaj ba Ariel Henry pou nou di konsa peyi a pa kab fonksyone konsa. Jèn k ap soufri, granmoun k ap soufri, li pa ka konsa. Nou menm nan Nason, nou mobilize a 99 pousan pou nou pote sipò nou a polisye ki tonbe yo. Merci beaucoup. E vwala, se la nou kanpe ansanm avèk videyo pou jodi an. Mèsi dèske ou te gade videyo a jiska lafen. E pa bliye abòne ansanm avèk chanèl la si w potko fè sa, e aktive sin klòch notifikasyon an pou w kapab resevwa yon notifikasyon de chak videyo ke nou poste sou chanèl la. E pa bliye like videyo sa a pou yo kapab toujou rekòmande w videyo nou yo. Mèsi, n ap kwaze nan yon pwochèn videyo. Tchao!